Fè lajan sou youtube se yon rèv ke tout moun ki gen yon chanèl youtube vle reyalize. Gen yon chanèl youtube ka ba ou pou pi piti 2 a 3 mil dola oubyen mwens oubyen plis lajan. Nan video jodi a mwen pral ba nou 6 meyè fason nou kapab fè lajan avèk chanèl youtube nou. Pa bliye fason sa yo se nou menm ki pral devlope yo pou nou fè lajan avèk yo. Sa pral baze sou kantite views nap fè, sou kantite abone nou gen. Bon video a pral vrèman enteresan, gade video a jiska lafen pou ka konn tout bagay. Pa bliye abone ak chanèl la, aktive ti klòch notifikasyon an bon konsa wap. sipòtem nan travay ke map fè a mèsi a chagren nan nou toujou gade video m yo sa fèm plezi anpil pataje video m yo tout kote bòt sa ap vrèman edem ankò epi pa bliye abone ankò epi aktive ti klòch la bòt ann ale jodi a pou yon nouvo video ann ale jodi a pou yon nouvo video. Premye fason pou fè lajan avèk YouTube se monetize kontni wap poste sou chanèl la. Pou fè sa wap bezwen 1000 abone, 4000 è de vizyonaj, lè sa wap gen posibilite pou mete chanèl ou a nan Google AdSense ki se yon pwogram Google mete an plas pou pèmèt ou monetize chanèl ou lè w fin gen 1000 abone avèk 4000 è. But metòd sa but pou ta fè yon bon ti lajan avèl pou pi piti fòk chanèl ou a ta gen chak videyo yon 5 a 10000 view pou mwen menm paske se gras a view yo ki pwal pèmèt ou yo baw yon kanti se te lajan. Epi kantite tan moun ap fè ap gade video a tou vrèman enpòtan. Bon se sak fè mwen di nou gade video m yo jiska la fen paske nap ede m yon ti fason. Vrèman mèsi a chak grenn nan nou. Dezyèm fason ou kapab fè lajan avèk chanèl YouTube ou se afilyasyon. Ou kapab fè afilyasyon an plizyè fason men plizyè fwa moun yo toujou itilize Amazon. Paske Amazon gen yon sèvis afilyasyon ki pèmèt ou fè lajan pou chak moun ki achte yon atik avèk lyen an. Kijan sa ye? Ou antre nan pwogram afilyasyon Amazon nan epi si wap pa egzanp si wap fè yon videyo sou yon pwodwi tankou iPhone 12 la ou bay moun yo link iPhone 12 la ki se link afilyasyon paw chak moun ki achte pwodwi iPhone 12 la sou link paw la ap gen yon pati nan lajan an kap rete sou kont Amazon ou but wap fè transfè a sou kont ou pou fè retrè lajan but yon fason ou ka fè lajan avèk chanèl YouTube ou but map fè yon videyo kote map prezante nou 10 sit ke nou ka fè afilyasyon poun fè lajan ak chanèl YouTube nou. Twazyèm fason w kapab fè lajan avèk chanèl YouTube ou se Super Chat. An gwoso modo, Super Chat la se yon metòd ke YouTube te mete an 2017 pou pèmèt chak moun kap fè live sou chanèl yo resevwa yon donasyon anba live la. Bon, tout lajan sa yo prale sou kont AdSense ou, bon, fò w ta monetize chanèl ou pou gen aksè a Super Chat la. Bon se yon mwayen ki vrèman fasil pou tout moun fè lajan bon itilize l pou n fè lajan avè chanèl youtube nou enfliyanse piblik nou fè donasyon anba live yo pou nou pou n fè giveaway pou n fè yo plezi bon pou n fè tout bagay bon fè sa nou vle ak lajan nou. Katriyèm fason ou kapab fè lajan avè chanèl youtube ou se kreye fòmasyon an gwosomodo ou kreye de ansanm de Touyel, olye ke ou mete yo sou youtube, ou mete yo sou yon platfòm pou vann oubyen ou kreye pwòp sit pa w pou vann yo. Ou ka mete yo sou Udemy, Domestika, but ann pran yon egzanp. Ta kwè gen yon platfòm yo rele Kajeo ki se kou grafik anlin ki montre moun fè grafik. Yo fè kou a epi yo vann li pa WhatsApp oubyen but m pa twò konn kijan yo vann li men m kwè se pa WhatsApp yo vann li. Moun nan kontakte yo epi moun nan peye pa moncash, pa paypal epi yo menm yo voye kwa ba w. Ou ka kreye fason sa pou fè lajan paske son fason ki rantab. Ou kreye yon bagay ke moun a anvi aprann epi ou vann moun yo li. But itilize l. Senkyèm fason w ka fè lajan avèk chanèl YouTube ou se vann sèvis. An gwoso modo, ann pran yon ti egzanp. Gen moun ki bezwen fè chanèl YouTube men ki pa vle e. Se yo k pou pale, yo k pou fè montaj. Ann pran yon gwo egzanp ki se Lama Fache. Vwa li yo se pa li k fè yo, montaj videyo yo se pa li k fè yo. Li peye moun pou fè sa. Èske w konprann sa m di w la? Si w gen konpetans pou fè vwa, voice over, ou ka vann li, moun ki bezwen fè chanèl YouTube yo ap achte l, ou fè vwa ou voye bay moun nan. Si w konn fè montaj videyo, moun nan voye vwa a ba w, ou fè montaj videyo l epi w voye ba l, moun nan poste l sou chanèl li. Ou ka vann sèvis sa yo pou fè lajan, but ou ka fè yon ti. Mèsi a chak grenn moun ki gade video a jiska la fen bon sa fèm vrèman plezi anpil pa bliye abone a chanèl la aktive ti klòch notifikasyon an pou pa rate okenn video kap poste sou chanèl la se te Covino sou chanèl Covino a pleng pleng pleng nap wè lòt semèn pou yon lòt nouvo video pa ezite dim nan kòmantè a ki video ou ta vlem poste semèn sa yo.